Mwen byen kontan pou mwen la nan sikonstans tris sa a maten an pou nou reyèlman montre Senatè Nenel Cassy travay li pa anven. Mwen se yon manb SDP. E m ap m pral chante yon chan pou a lokazyon de tout reprezantan sdp ki nan sal la. Epi n ap swete kondoleyans nou a la famiy Cassy e n ap swete yo kouraj paske lè yon manman mouri, yon papa mouri se lè sa a w a konnen ou gen moun mouri. Pou tonton ou pa gen yonn nan moun sa yo mouri, ou poko janm gen moun mouri. Mwen kontan tou pou mwen rankontre Pè Miguel ke Sè Toy lan New York te toujou pale m de ou. E map di pou tout Pè yo ki la, mwen se yon yon Pastè Katolik paske je pase prè de 19 ans au service de l'Eglise Catholique malgre né au sein de l'Eglise Protestante. M ap pwofite okazyon sa a pou m salye chak grenn moun ki deplase pou vin ba papa m dènye omaj la jodi an. Map salye tout moun Pòtoprens, espesyalman moun ki sòti Dèlma, moun ki sòti Petyonvil, ki pase pa Taraz, ki pase pa Sen Jid, ki fon sakrifis enòm pou l reponn prezan la pou l ba papa m dènye omaj lan. Brèf, mwen vle fè yon rezime de lavi papa m. Chak moun konsevwa lavi yon fason diferant. Sa depan de moun ki mouri an. Gen moun ki di lamò. s on pasaj oblije. Gen moun ki di lamò se fen ak soufrans ou sou tè sa a. Gen moun ki di lamò se ale o repo etènèl. Pou mwen menm, s on defèt total. Pou sa papa m fè nan vi m reprezante nan vi m, menm si m te pran etènite, m pa kwè l t ap sifi pou m pale de papa m. Jisnen Kasi te fèt nan Gwomouben, Li se pitit Melin Nertilus avèk Cassila Cassy. Li gen 2 sè, 4 frè. Men se papa m ki te rete kòm dènye pitit lan nan fanmi an. 2 sè yo mouri, 4 frè, 3 frè yo mouri, se papa m sèlman ki te rete. Jodi an l touche nou, n ap moute moral nou pou n sipòte l. Papa m se te yon gason onèt, respektye, yon notab nan lokalite an. Papa m te toujou ap travay di. Li se yon kiltivatè ki pa t janm sispann pou bouke pou l bouke travay. Li se yon modèl pou kominote an tèlman l te konn travay. Papa m pou edikasyon nou fè anpil sakrifis. Papa n te voye n lekòl Ansavo. Kreyòl te anvayi Ansavo. Papa m te oblije retire m Ansavo pou l voye m lekòl jiska Bakè. paske l t ap evite kreyòl lan. Papa m te pran papa m te rankontre a manman m sa fè senkannde-zan depi y ap viv ansanm men yo te fè de pitit gason ki se Nènèl Kasi ki se Wisnè Kasi men papa m te gen senk pitit li te gen twa gason de fi. an 2012, apre tout sakrifis papa m te fè avèk nou, mwen menm, mwen menm, Senatè Cassy, Linus Saincy, Francy Dodin, nou te met tèt nou ansanm, nou te di n avan nou mouri, anvan papa m mouri, n ta renmen òganize yon vwayay pou papa m al etranje. Sa te rive fèt vre, papa m te al anbasad ameriken, yo te ba l yon viza ameriken, men, lè papa m fin jwenn viza a, li di pa gen moun ki ka deplase l pou fè l al nan peyi etranje. Anpil anpil anpil pale anpil anpil pale papa m vin asèpte pou l deplase. Men n te al Orlando ak papa m, dè ke papa m rive Orlando, n al nan yon mall ak papa m. Papa m antre nan mall la l fè inèd tan l ap gade kisa k gen nan mall la. Men mall la jeneralman gen tout sa w bezwen pou achte nan mall la. Papa m di Wester Cassy, èske w konn sèl sa k pa gen nan mall la? Papa m di papa gen tout bagay nan mall la m pa kwè mall la manke anyen ditou papa gen tout bagay nan mall la. Papa m di yon sèl grenn bagay ki pa genyen, mòl la pa gen sèkèy. Se sèl sèkèy mòl pa genyen. Papa m di m sa, m reflechi m wè e sèl sèkèy la mòl la pa genyen vrèman. Papa m se youn nan moun ki jere fwaye l trè byen. Papa m se yon bon pè de famiy. Li toujou prè pou l sipòte pitit li. Li toujou prè pou l fè de sakrifis enòm pou pitit li. Papa m, depi l sot nan jaden, fanm nan ta mete m prè m chache sitwon avèk suk pou m fè yon ji pou papa m. Depi m pa fè l, papa m pap santi l alèz. Depi katrè a rive tou, si m pa mete m devan pòt la la, m ap tann papa m antre, l ap pot kann pou mwen, l ap pot tout bagay pou mwen, m konnen l ap pot kann nan mwen. Depi a katrè, m mete m devan pou m tann papa m kab rive pou l ban m kann pou m manje, mwen m avèk Senatè Garcé. Nou toujou mete n prè pou n resevwa kann n ap pot pou nou, ti bout kann, eksetera. Papa m pa t janm tre, pa janm asepte pou moun ap trete nou mal. Li te toujou, li te toujou pran l kòm yon egzanp. Tout moun nan lokalite a toujou konnen papa m toujou fè sakrifis anpil pou pitit li, yo toujou konprann li. Li pa t janm tande kote l ap leve vwa l ak madanm ni. pou l pale l mal. Nou toujou suiv egzanp sa yo. E sa k fè jodi a nou kote nou ye an. Papa, w ap repoze w, men nou konnen zèv ou yo ap suiv ou. E nou menm tou, n ap suiv egzanp ou te trase pou nou yo, papa ten. Mèsi, pa sifi pou m ta di w, bon travèse, papa. men mwen konnen ou pap janm sispann pale nan zòrèy nou papa menm lè nou ta nan sitiyasyon difisil tras ou yo ap ap egzòte nou poun toujou swiv dabitid ou yo papa mwen vle fè mwen vle fè yon remèsiman espesyal pou manmanm ki pat janm pap sipòte papam fè de sakrifis enòm poul sipòte papam malgre manmanm avèg de zye men toujou pran responsablitel manmanm konn vin pòtoprens Se mwen kap pase enstriksyon pou ba papam manje la. Eskel pase eskel byen? Eskel manje? Eskel konpòtel byen? L toujou ap di sa, sa touchem anpil. Mwen manm toujou pran pran tout desizyon ki enpòtan yo pou jere papam. Map mwen vle salye frèm ki senatè Cassy Nenel, mwen vle salye frèm ki se Franti remèsye Mwen vle remèsye frè m ki se Francy Daudin. Mwen vle remèsye sè m ki se Linouse Saincy. Mwen vle remèsye frè m ki se Tinel Cassy. Tout fè anpil sakrifis jodi an pou papa m ka rive nan laj li rive jodi an. Kòm lamò se yon pasaj ki enpoze nou, n ap pase pa li men kanmenm, m kwè n ap moute moral nou pou nou ka pou nou kab fè rezistans a gwo flewo sa k vin anfas nou jodi an. Papa, ou manke nou anpil. Fizikman papa. men nou konnen nan lespri ou, ou pap manke akonpanye nou. Mèsi papa. Mwen di bonswa avèk tout moun ki vin sipòte nou e ki vin ede nou pote chay sa a. Mwen kontan wè nou e mwen renmen nou anpil. Jodi an se yon jou m kapab di nou mwen gen yon bò m ki cho, yon bò m ki frèt. Mwen gen yon espri ki akablan, epi mwen gen yon jwa dèyè l ankò. Poukisa? Mesye Hinckley Cassille se yon nonm ki leve nou avèk anpil diyite, avèk anpil respè. Se yon nonm ki fè yon travay nan lavi nou, yon travay. Nou paka esplike koman travay sa fèt nan nou. Se yon moun ki leve mwen kar no jou mwen granmoun, lè pou m soti nan lari si m pa bezwen m pap soti. Si mwen yon kote fò m rele pou m di men kote m ye akoz jan l te leve nou. Jiska no jou m pa vle moun rele m paske yo pat konn rele nou fòk mwen di kote mwen ye avèk jan li te trete nou. Se yon nonm. jounen jodi an ki fè nou sa nou ye jodi a. M pap onore misye paske l mouri e paske l mouri pou m di li se yon nonm de byen. Mwen te onore l depi lè l te vivan. Mwen di l mèsi pou tout sa l fè nan lavi nou. Se yon nonm ki konn kite kay nou la nan lendi maten, li retounen la vandredi swa. Li moute yon kay nan jaden an. pou l te ka pran swen nou. Li fè senk jou nan jaden an, oubyen yon aswè byen ta nou ret la tande milèt li parèt deyò a, li vizite nou, epi li retounen ankò. Li moute yon kay nan jaden an pou l rete, pou l ba nou pen nou bezwen chak jou a. Se yon nonm, li te ban mwen de mo ke m pa janm bliye, e m kenbe yo lan mwen menm, lan tèt mwen, li di m konsa, Frantz, M di l, Wi. M ap di w yon bagay. Li di m konsa ke lè yon bèf mouri nan yon zòn, yo pa fè anyen avè sa l fè. Li santi nan zòn nan, yo mete tout moun deyò. M di l, Wi. Li di, Men pa bliye tou, lè yon sourit mouri anndan yon kay, si yo pa wè kote l mouri an, li ka fè tout moun dòmi deyò tou. M di l, Sa sa vle di? Li di m, Kit ou vòlè yon bèf, kit ou vòlè yon poul, Ou toujou vòlè. M te toujou kenbe sa nan tèt mwen. Li di m konsa ankò, si yon bòs ebenis ap kloure yon planch, li fè yon erè, li gentan mete yon klou nan planch lan. Li rale klou a ankò, li pyese ti kote a. Depi yon moun parèt, l ap di gen yon klou ki te antre la a deja. Sa vle di ke li te montre nou kòman pou nou mennen vi nou, pou nou pa fè betiz. Pou nou aprann respekte tèt nou. Se pi gwo byen li te ka ba nou. E nonm sa a, jounen jodi an, li mouri a laj de katevennkenz an. Pou mwen menm li te mèt fè mil an. Paske li rete yon patrimwàn pou nou. Nou pa ta renmen pèdi l. E lòtrejou mwen vini, mwen gen yon presantiman m vini m ap vin fè yon mwa avèk li la. Mwen vin fè mwa avè l, m gade li. Nou pa pale, m pa renmen jan l ye. Mwen kite l la a lendi, m al Mati, jedi l mouri. Mwen oblije retounen sou pa m ankò. M pa t ap kapab santi m byen si ke m pa ta la a ansanm avè nou. Se sa k fè mwen byen kontan tout moun ki la avèk mwen pou vini komemore lamò nonm sa a ansanm avèk nou jodi a. Mwen santi m byen jodi a vanyan gason sa a ki kite nou an M ap ba nou yon ti ilistraksyon pou m pa rete twòp. Manman m avèk papa mwen leve nou yon fason ke m pa ka eksplike. Mwen pati, m ale nan peyi etranje. Men m pati inatandi. Mwen kite papa m ak manman m nan yon chanm. Mwen kite yon bag ki te gen blouz mwen, tout bagay mwen ta sot Pòtoprens. Mwen kite l sou tèt kabann mwen. Mwen fè 8 an deyò, 8 an edmi deyò, mwen retounen isi. Lè m retounen, mwen jwenn bèg la sou chèz la laban tèt kabann nan, avèk tout sa k te ladan l. Aprè 8 an edmi an, mwen retounen, mwen jwenn bèg la bò tèt kabann nan sou chèz la, avèk tout sa m te kite ladan l. Sa vle di moun sa yo leve nou yon fason, yo ba nou byen. Jounen jodi an, mesye te mouri, men m santi li kite nou byen, Sa k fè l kite nou byen, mwen jwi, mwen santi m rejwi paske l pa kite oken move nòt pou nou, oken move non pou nou. Mwen santi nou byen e n ap kontinye swiv menm tras li a. N ap kontinye rete sou menm mak la pou nou rete satisfè sosyete a e renmen sosyete a. Menm lè m sot, m soti lòt bò lè m vini jwenn mesye yo kay senatè a, jwenn mesye yo isi a, m di mesye konsa k pase? De moun sa yo, Bat se lateral jan nou vle, bat mwen jan nou vle, men 2 moun sa yo kanpe an distans avèw pou mwen silvouplè. Pase moun sa ou wè yo ki kanpe jounen jodi an, se yo e li menm ki ba nou moun sa yo. Mwen te damou mesye a, mwen te renmen mesye a, ebyen mesye a mouri. Anfen, si m ta pran pale, m pa tap fin pale. Mon père, nou salye w e nou salye tout envite de kad yo. Nou salye manb fanmi an ki lò bò dlo e sila yo ki fè deplasman an jodi an. Yon salitasyon spesyal pou sila yo ki soti Pòtoprens ki pase Matisan nan moman difisil sa a. Jès sa a, li pa gen pri pou nou e nou pran nòt de sa. Se avèk anpil doulè, jodi a m nan mitan yon pakèt fanmi, yon pakèt zanmi nan moman difisil sa. Li tris anpil. Jodi an, m pral pale nou de gran pa. M kwè anpil nan nou pa t konnen l, men moun ki te konnen l yo, m pa kwè n ap janm ka bliye l. Jesner Cassy, ki se tonte m, bòs ten m, paten m, pa t gran papa biyolojik mwen. men li te pran responsablite l antanke gran papa mwen avèk sè m nan. M ka menm ale pi lwen pou m di ke li te plis ke yon gran papa biyolojik pou mwen. Lavi se tankou yon flanm ki limen, li gen yon lè pou li etèn. Men chak fwa li etèn, la fènwa gaye nan vi chak moun ki ta viv limyè sa. E se rezon sa a, jodi a, ki fè m kanpe la pou m pale nou de Granpa m. M sonje lè m konn vin an vakans, mwen m avèk ti sè m, lè nou anndan, depi n tande, depi n tande bri pye Milèt la fò nou kouri soti. Paske nou kannen kanmenm l ap pote kann, mayi, l ap vin boukannen lam anba sann, mete sèl anndan l pou nou manje. E lè n ap manje ansanm se toujou yon lajwa. Men pi gwo regrè m gen jodi an, li pa la a pou m mande l ki sa k te konn anime l pou l fè sa yo pou nou. Èske se te meyè fason pou l te eksprime lanmou l pou nou? Menm si ke l ap travay nan lapli, solèy, nou pa janm soti nan panse l. Men malerezman, se de kesyon ke nou pa kwè ke n ap jwenn a de repons. anyen pat vrèman epate l apa de chanje bèt li, jaden li, veye lakou l, menm si w tande l ap wonfle depi yon moun manyen pòt la li mande kiyès ki la? Nenpòt jan l ap wonfle a. Tonte m ki kouche devan nou an la se yon moun ekstraòdinè, li te renmen madanm li. renmen pitit li, renmen pitit pitit li, e renmen tout moun ki te nan antouraj li. Yon sèl bagay ke mwen ka asire Thornton m jodi a, sè ke sa nou gen pou li yo, yo pap mouri. Y ap rete vivan nan nou menm, e nou ap mache avè l tout kote nou pase. Granpè, tonten m, bòste m, pate m, jodi an, m vle di w yon dènye mo. Paske, daprè sa mwen aprann, ke ou pa fini, ou ale nan yon lòt mond. Lefè ke ou ale nan lòt mond, Mwen ta renmen pou toujou rete enspirasyon m. Kote ke m santi m angaje pou mwen remèt tout sa w te fè pou mwen yo avèk lòt moun. Mwen santi m angaje e mwen deja angaje pou fè sa. Mwen vle angaje e mwen pap kanpe. Lanmò nou p ap janm ka abitye avè l, men nou fòse pou nou asepte l paske nou pa gen chwa. Thornton, nou renmen w. Pou nou, ou pa mouri, ou jis ap dòmi. Mèsi, nou renmen nou. Men. Pwopo de felisitasyon e osi salitasyon a sèt brochèt de reveran e ki on fè le deplasman e pou venir done se grand ekla e an sèt sikonstans de dènye omaj. au père du sénateur Daniel Kassi. Et par mon organe, dans le secteur démocratique et populaire et groupe politique auquel appartient et le sénateur Nenel Kassi vous remercie particulièrement, Révérend Père Miguel, pour les propos que vous venez de tenir à l'égard du défunt. Le devoir m'interpelle de porter une parole Au nom de la délégation du secteur démocratique et populaire, une auguste délégation composée notamment du ministre Ricard qui est là, Maître André Michel, ingénieur, ministre Majorie Michel, député Millier, hommage, pasteur Joe qui vient faire pleurer par sa chanson. Et notre ami Nicolas et tous les autres cadres militants de base du secteur démocratique et populaire qui sont là, hommes et femmes vaillants, solidaires, qui en cette circonstance sont venus témoigner de leur sentiment d'appartenance à notre frère, notre camarade, sénateur, l'honorable sénateur Nenel Kassi. Je n'ai pas eu l'opportunité de connaître ou de côtoyer le défunt, celui à qui nous sommes en train de donner ce dernier hommage, celui qui vient d'être fauché par la mort, le maître absolu de l'existence humaine. La mort, disait le poète français François de Malherbe, la mort qui a des rigueurs à nul autre pareil dans sa consolation à son ami Dupérier à l'occasion de la mort de sa fille, Ebyen, m pa t gen posibilite pou m te konnen byen mesye sa a ki rele Gesner Cassy a. Sepandan, depi yè swa ke m rive la a, dan ma kiryozite tout a fè natirèl, m fon ti se ke j'apèl yon kominikasyon de pwoksimite dan le vwazinaj, m fini par omake ke set om qui répondait au nom de Gessner cassi son titan de est un géant. Gessner cassi d'après les informations que j'ai recueillies ici, cultivateur, négociant professionnel, mes chers amis, ni poids, ni poise, et particulièrement Arnaudien et Arnaudienne, Justin Cassi est parti. Mais il a laissé il alléguait un patrimoine, un patrimoine humain qui répond au nom de Nenel Kassi. Que vous, les Nipois, les Arnaudiens et Arnaudiennes, vous avez fait sénateur de la République dès l'âge de 33 ans. Et toutes mes félicitations. Et je crois que l'homme que le sénateur Nenel se fait, se projette en la personne de son père, eh bien, je dis moi-même qu'un géant s'en va, mais que notre titan s'en vient et s'installe. Il s'appelle Nenel Kassi. Les Arnaudiens et Arnaudiennes, j'ai pu constater l'amour que vous aviez eu pour Gestner Cassi. Mais laissez-moi vous dire, il est parti. Mais sans nul doute, vous le savez, il a laissé son remplaçant, Nenel Kassi, que vous avez déjà fait sénateur pendant deux ans et qui continue à travailler, à lutter, à combattre pour l'amélioration des conditions de vie de la populasyon Haitienne. S-O-L-I-D-A-R-N-O-C-S, Solidarité, ce vaste mouvement mis sur pied par les travailleurs, travaillistes, les syndicats polonais, à l'été 1980, eh bien, charriait les revendications du peuple polonais. Solidarité, au nom de la solidarité, comme c'était le cas pour le secteur démocratique et populaire, né à la carrière le 19 août 2017, qui représente encore dans son combat le porte-étendard des revendications du peuple haïtien. La solidarité, l'unité, l'union, ce sont des, de sèman endispansab la. Mes chers amis, frères et sœurs, nan pwojè ke nou genyen, nan lamou ke nou genyen pou Ayiti, pou Lenip, pou Arnaud, pou n chanje peyi sa, pou n chanje depateman an. Toutes les prouesses que nous avons réalisées dans notre vie de peuple, sè tè dè rezultat de solidarité, de l'unité et de l'amour. En cette circonstance particulière, nous sommes en train de rendre un dernier hommage à notre frère Jesner Cassi qui vient de nous laisser. Eh bien, laissez-moi vous dire, nous devons rester solidaires, unis, de lor ou il est, et eh bien on le verra, le bien sera établi par nos actes de solidarité, de l'unité et de fraternité. On met ensemble, on battait ensemble, on était ensemble pour nous batailler. Et comme disait l'empereur Constantin, en latin, in hoc signo vinces, par ce signe de solidarité, d'unité et d'amour et de l'Union nous vaincrons je vous en remercie. Avèk Pè Ulrick ki te asepte deplase legliz la mennen l la pou nou. Mèsi mon Pè e mèsi tout lòt Pè ki akonpanye w yo. Mèsi a koral la ki te vin chante pou papa m. Mèsi anpil. Mèsi avèk pè Miguel. Pou mwen menm li son frè. Lakay li se lakay mwen. Men m pat panse ou tap fè tout sakrifis sa pou mwen e pou papa m. Lè w aprann lanmò a, ou kite ministè w. Ozetazini pou vin la. Sa fè m anpil plezi e l ale nan kè m. Mèsi zanmi jounalis ou ki la, ki deplase pou fè lòt moun viv evenman sa a. Paske m tande anpil moun k ap di papa m se papa yo. E sa fè m plezi ke nou pran papa m pou papa nou tou, pandan n p ap bliye papa pa nou. Mwen pa ka pa remèsye de fason spesyal moun ki pase anpil mizè avèk papa m, manman m, ke m renmen anpil. M renmen manman m anpil, m renmen papa m anpil, men dwol de konpreyansyon. Sèke papa m plis renmen m ke manman m. Si gon moun ki te plis renmen m sou latè, li se papa m. Li toujou manifeste, li toujou montre m sa. M pa ka pa remèsye Lizòn ki t ap pran swen papa m pandan l te kouche. Lizòn s on dam de kouraj. Li moutre l te plis ke pitit papa m fason l t ap trete l paske papa m te konnen de moman difisil avan l mouri men fòk te gon moun ki te asepte ede l pote soufrans lan. Se te Lizòn avèk manman m. Men m pa ka pa remèsye tou Doktè Mèlen Tout minis enfimyè nan lopital Ano ki pa t janm neglije yon segonn pou te vin bay papa m swen. Mwen di yo sa ale dwat nan kè m, mwen pran nòt de sa. S on dèt li ye, m gen pou m peye l kanmenm. Mwen pa ka pa remèsye madanm mwen ki prezan avè m. E ki dedouble e ki toujou prè pou sèvi papa m, sèvi fanmi an. Mwen di w mèsi, Katherine, pou kouraj ou e angajman w bò kote m. Jodi a m gen de fanmi devan m. Fanmi biyolojik mwen yo ki la a, ki gen ladan yon sè m ke m renmen anpil, ki se Linouse, son dezyèm manman. son sèm renmen m damou l li fè m renmen l paske l renmen m anpil frè m yo yo toujou prè pou akonpanye m fanmi m patikilyèman Kamita m pa ka pa salye w paske dènye moman yo m pa t la se ou ki te la se grann sè m li te pran swen papa l avèk anpil dinyite anpil responsabilite. M ap di fanmi biyolojik yo, papa m, li enpòtan pou nou tout, men li travèse, gen de responsabilite ke l pap ka pran fizikman, se mwen k pou pran avè nou, nou ka konte sou mwen. M te ka site anpil tankou Jean Marie, Doliska e tout lòt yo. M te ka site yo. Men pou pa kreye jalouzi, mwen prefere kanpe la. Men gon lòt fanmi ke m genyen jodi a, ki son fanmi ki toujou kanpe avè m nan tout moman difisil e ki toujou sipòte m a chak fwa gen bezwen. Se la grann fanmi politik. Mwen fyè de nou. Jodi a m pa t panse ke m t ap byen ankadre konsa de nou. Nou fè anpil sakrifis. Gen anpil ki rele m, se avèk anpil dezolasyon, anpil tristès ke yo pa ka la. Pwoblèm, ensekirite, tout sa nou konnen yo. Men nou konnen nou menm nou deplase. Sa vle di anpil bagay pou mwen. Sa vle di anpil bagay pou mwen. Sòti Pòtoprens, pase Matisan pou n vin la a, nou k fè l? M pa gen mo pou m di n mèsi. Mwen kontan avè nou la a, paske lanmò papa m se lanmò nou. Mwen kontan nou avè m tou. paske lanmò m se lanmò nou. E m santi m ranfòse. E m santi jodi a gen yon kominyon ki fèt ant de fami yo, la famille biologique et la famille politique. M pa ta swete ke n pèdi. M konnen fami biyolojik la, li gen kapasite de rezistans pou li fè fas a chòk yo. Men famiy politik la, li pa gen menm kapasite sa. Nenpòt ti divèjans divize nou. Men m panse avèk le tan n ap gen matirite pou n pote kesyon sa. Paske li pa fasil. Li pa fasil paske politik s on syans sosyal. Li trè dinamik. A, den moman a dot li ka chanje. nan li ka nan yon konpreyansyon nan tèt ou epi nan yon konpreyansyon nan yon lòt tèt epi sa kreye pwoblèm e se poutèt sa mwen vle lanse yon mesaj spesyal avan m al pale nou de papa m m ap pran yon ti tan nan men nou men n ap ekskize m kanmenm yon mesaj spesyal avèk zanmi politik mwen yo m ap di kominyon ke n ban mwen la a jodi a n pa pèdi l pou ryen o mond men m ap di nou tou. Fanmi politik la nap nou pral konnen de moman difisil paske se politik li trè dinamik li trè dinamik e map pwan egzanp avè nou poun sezi sa map di a poun sezil poun konprann li e poun tretel byen pou moutre nou nesesite poun ale odela. de divèjans yo, de diferan yo. M vle pale a de zanmi nan sektè demokratik la. De zanmi ki nan sektè demokratik la ki se zanmi pa m. E ke malgre divèjans yo, an nou kenbe inite a. E m ap di sa jodi a, nan lanmò papa m, ban m chans pou se sèl mwen k pale de politik. M pa vle pèsonn lòt moun pale de politik jodi a. M vle tout moun la trankil anpè, ke yo santi gen kominyon, gen antant paske se nan yon antèman ke n vini. E si yon moun pa ka ofri m sa, konnen w vini pou kraze antèman papa m nan. Fò w ofri m sa, tolerans, paske la a m gen tout kalite moun ki la a. E nou tout nou konnen sa m senbolize nan Nip, pafra m rasanble tout moun pandan m kenbe liy mwen. pa rapò avèk sajès mwen, respè m gen pou moun. Sa vle di m vle tout moun ede m jere joune sa a ki se yon joune spesyal nan vi pa m. M di e ke kominyon ke n gen la a fò n kenbe l paske sa ka rive gen dè divèjans politik. E m apresye anpil lè nou menm pou fè deplasman. E sdp ki son fòs politik, la premyè fòs politik de se peyi, li fè prèv de solidarite l an mèt repriz. M chonje la fwa dènyè nou te Okap Lakil, lakay minis Majori. On sè m, on zanmi m, s on moun ki viv avè m. Sèm kem plis renmen an ki se Linouz li pa abite isi men pafwa m repoze sou Majori paske li li konprann mwen nou pale nou fon nou fon debòdeman nou kite politik la poun fòme yon fami Minis Majo m apresye prezans ou e ou tap ezite nan yon premye tan ant pou vin la e al nan nò paske ou gen yon fanmi w ki mouri. men sa te paniko anpil e alafen ou deside kite fami ki nan nò a pou vin la, son jès pou mwen menm ki pa gen pri. Majo ou konn fò renmen w anpil e map rete frè w wap rete sè m. Mèt Andre ki vin la ki son yon zanmi yon frè E pafwa, gen de moun lè yo pa jwenn mwen, yo ba Andre nouvèl ban mwen. E lè yo pa jwenn Andre, yo ban m nouvèl ba Andre. Sa vle di prezans nou vle di anpil bagay. E vin jwenn gen ti wounouwounou ki ap fè konprann ke nou èlmi, men nou pa èlmi. Nou ka gen diferan politik, men nou pa èlmi. Nou rete, nou pi soude antanke moun, antanke famiy. E n ap kontinye travèse tout van e mare pou n kenbe inite ke n gen nan mitan nou. M p ap kapab ale vè chak grenn moun ki la a, e m ta renmen fè l tankou ekip Nou Konsyan an ki la a, tankou de zanmi nan dwa dwadelòm ki la a, lapolis ki la a, anpil kamarad politik, Depite Smit, Depite Bolivar an, Senatè Caddo ki te pase la maten an, Senatè Bisrette, anpil lòt moun ki rann mwen vizit nan moman difisil sa a. Mwen salye yo. Zanmi pa m, doktè ki la a. M ap di nou de twa ti mo pou m fini paske m p ap kenbe nou pou lontan. Se yon antèman fòl fini epi yon meeting politik Papa m se t yon gason ekstraòdinè M pa pral antre nan zafè pa nou paske m pa konn papa pa nou men mwen menm mwen konn papa m Se yon nèg ki moutre nou prensip lè valè lè valè familyal e ki montre n kòman pou n konpòte nou. E se de valè pou mwen menm entrensèk, ereditè, paske m renmen yo, m kenbe yo. Papa m, yon moun ki pa t al lekòl yon jou, men l te sousye de edikasyon nou anpil, e se youn nan moun nan fanmi an ki te plis sousye de kesyon sa a. Li te montre nou chimen lekòl. e l te montre nou chimen travay. Lè n pa al lekòl, l al nan jaden avè nou. E se sa k fè n renmen travay. E sa k fè m plis plezi toujou, se jan papa m viv avè m, jan l renmen m paske m se twazyèm pitit papa m, men m se premye gason papa m genyen e l te swete gen yon gason. E sa k fè papa m renmen m anpil. Manman m di m yon bagay yon lè ki te epate m lè m vin gen lespri. Li di m gon yon mesye nan zòn nan ki rele Rigo, yon nèg debyen ki aktyèlman k pa viv ann Ayiti. Men papa m te rete nan abitasyon sa a e manman m te rete nan yon lòt abitasyon pi lwen paske se sou yon vas tèritwa ke n ye la a. Men gon dlo pou yo janbe. M konn vin fè jounen a papa m piti men apre fòk. M retounen al jwenn manman m men fò m te piti se pote pou yo pote m. Gen yon jou Rigo ap pote m e papa m di Rigo si w ap tonbe fè atansyon lè w fin tonbe pou mete pitit la sou ou. Sa vle di pou papa m li tèlman renmen m li panse ke si Rigo ap tonbe Rigo ap gentan ranje l pou l tonbe epi pou l mete pitit ke l renmen an sou li. Se yon temwanyaj lanmou ki montre ki jan li renmen m. Papa m te toujou tolere m paske nou te toujou fè kè l kontan paske n pa t janm dezobeyi l. E pa t gen mwayen tou pou n te dezobeyi l paske sa l t ap enkilke nou kòm valè n te renmen yo. Gen de zanmi k ka temwanye la. Ève Jean Louis se youn nan pi bon zanmi danfans ke m genyen ki la a. E se sa k fè m t ap di talè a pou kesyon politik, note sa, pafwa Ève ki pi bon zanmi m nou konn gen dè diferan politik, men n rete kòm frè. Ève konn gen pwoblèm ak pwòp frè l pou mwen, men nou kontinye ap viv, nou pase de moman difisil. Gen de pafwa l gen yon pozisyon politik ki pa pozisyon m. Men tout sa Hervé genyen pou mwen Tout sa m genyen pou Hervé Son modèl ke m renmen Hervé m wè w la Mèsi frè m Paske si w pat la ou tap manke m Paske ou konnen mwen menm avè w Lè konn ap sòti papa m ap veye nou Jòjmann ki la Wesnè Pouchon k pa la Se nou 5 nou te konn fè anpil dezòd ansanm Mwen di sa Se pou n kapab note sa yo kalite papa m nan. Jan lòt moun yo sot pale la a, papa m pandan l nan jaden an, lespri l se sou nou, kisa pou l pote pou nou pou fè n kontan. Li pa t konn vwayaje pou l pote bonbon, men l te konn pote kann, kannasik, li konn pote mayi. Tout sa l jwenn nan jaden an l pote l pou nou. E se sa ke papa m ban mwen kòm valè, respè, sajès. Lanmou pou travay, se sa l ban mwen. E m fyè jodi a, kanpe la m ap pale avè nou, lè m ranmase tout valè papa m yo. Gen yon seri valè n tande y ap ban mwen, e pa valè pa m yo non. E pa ni valè papa m yo. M pa konn si w konprann mwen, Senatè Fourcand ki la a zanmi m, m apresye prezans ou. Ou pa t konn papa m, men lè w wè m saj, lè w wè jan m ye a, se papa m ke w wè an pèsòn. Sa vle di kisa? Sa vle di, jodi a, yon moun ki te konn papa m byen, li konnen m tou. Paske papa m, m p ap pèdi l pou anyen omond. Lòm gen twa fasèt, twa etap nan vi l. Li gen yon etap fizik, ke kote papa w ka avè w, w ka touche l, w ka manyen l, li ka pale avè w, li reponn ou. se etap fizik la. Li gen yon lòt fasèt lakay li ki se sosyoloji papaw la, valè l yo, sa l reprezante yo, kilti l, sa l transmèt ou yo. M pran sa. Gen yon lòt valè psikolojik ke lè papaw ou pa la, nenpòt kote w ye, men gen de reflèks ke w genyen lè w chonje papaw, gen de bagay ou pa ka fè. Amen valè sa fèm konprann ke papam pa pa mouri papam pa absan l prezan li pa la fizikman sim ka kwè nan Bondye kem pa janm wè yon jou poukisa m pa ka kwè nan papam kap toujou bò kotem kem te konnen e ki chanje de fòm pwobableman sa vle sikolojikman map vin pi fò paske papam ap tout kote avèm L ap prezan avè m tout kote e m ap kenbe l nan memwa m. Menm jan m toujou chonje Bondye tout kote, m ap chonje papa m tout kote. M fè egzèsis sa pou Bondye ke m pa janm konnen yon jou. Sa pèmèt ke jodi a m gen kouraj gen kapasite pou m kapab viv avèk papa m. M ap viv avè l. M p ap ka manyen l ankò, men l ap nan lespri m tout kote. paske papa m nan m pa vle pèdi l valè ke l ban mwen yo m pa ka pèdi yo sa yo vle fè m ye andeyò de sa papa m ban mwen yo m pap dakò yo e papa m te fyè de mwen paske l konn pitit li manman m fyè de mwen tou paske sa l konn ap tande ap di yo se de fab y ap envante zanmi m yo gon lè Ève rele m li kriye. Paske sa l ap tande de mwen an, li konnen e pa vre. Li konnen ki moun mwen ye. Se pou m di nou, jodi a, Papa m ban m anpil bagay. E m ap kontinye pran nan men l. L ap sous denspirasyon m. L ap sous denèji m. L ap sous de referans mwen. L ap sous de sipò m. E m angaje m pou m kontinye èv Papa m yo. M angaje m. Yo bon, m ap kontinye yo. E m angaje m devan nou tout ki la a jodi a, pou m fini, pou m di nou, sa papa m ye a, kalite ke l genyen yo, onèt, entèg, respè, yon bon travayè, yon moun ki pa, m te ka di w, ki pa p chèche kreye pwoblèm, yon moun ki renmen moun, ki renmen pitit li, yon moun ki kwè ke fòk li dwat, Ou moun ki kwè e ke nan travay gen lavi gen libète. E se sa l kwè. Papa m te toujou yon sitwayen respekte e ki vle mennen yon vi ke tout moun pa gen anyen pou repwoche. Ou wè soti liy sa a pou rive jis anba, tout moun nan liy sa a te tonton makout, sèl papa m ki pa t tonton makout. Men l pa t janm gen anyen paske l te fè respè l. Sa vle di kisa? Sa vle di son nèg pou mwen menm m poko wè mwen menm ankò janm viv li janm konprann li janl ye avèm gen anpil istwa ant papam e mwen menm kem pap gentan rakonte nou la men mka di nou ke mrenmenl anpil. M renmenl anpil li pa mouri paske m pat dakò l mouri m dakò ke misye vivan nan lespri m e tout kote avèm e m vin pi fò paske misye li tout kote avèm avan fòm te vin ano pou m te wèl map pòtoprens lap avèm map pale avèl a chak moman sa di m vin pi fò jounen jodia e se poutèt sa mwen vle E ke nou menm, ke jodi a n gon lòt responsabilite. Se pa responsabilite pou n vin rann papa m dènye omaj, men se responsabilite pou n akonpanye m. Paske manifestasyon fizik la, m pap ka manifeste l avè l, se avè nou m ap manifeste l. Sa vle di pèmèt ke mwen fè sa avè nou, fizik la. Men psikolojik la, espirityèl, eksetera, m ap fè l avèk papa m. Mwen kwè jodi a se petèt dènye okazyon ke m jwenn pou m pale nou de papa m e m swete ke n note tout sa m di de papa m yo. Pran nòt e nòt sa yo ap itil nou. Y ap itil nou e m vle l itil nou paske gen anpil zanmi k sipòte m anpil Lè detraktè yo ap dekonstwi m, lè detraktè yo ap fè m pase pou yon lòt bagay. Papa m se t on moun ki te enb, onèt, entèg, responsab. On kiltivatè, laborye, se on nèg ki pran angajman l. Papa m pa t ni kriminèl, ni vòlè. Sa vle di m pa ka kriminèl si papa m pa t kriminèl. M pa ka vòlè si papa m pa t vòlè. M pa ka mechan si papa m pa t mechan. Se sa yo m vle tout moun konnen. E se sa k fè mwen fyè de mwen, mwen fyè de papa m. E m mete tout moun an defi pou moutre m ki kote m desevwa papa m pandan anviwon 48 an ke n ap fè, n ap viv ansanm. Moutre m ki kote sa pase. Ou p ap jwenn. Ou ka fè pawòl, ou ka di de bagay, men w pap jwenn li. M ap fini pou mwen di nou, lanmou ke n manifeste avè m jodi a, mwen kapte l, mwen pran l. M ap konsève l, m ap travay avè l, e m ap fè l gide m, m ap fè l ban m enèji. E m ap di nou m solidè avè nou, menm jan n solidè avè m jodi a nan lanmò papa m. M pwomèt nou m ap rete solidè avè nou tou nan malè pa nou. Paske yo toujou di se nan malè pou konn si w gen bon zanmi. Tout moun ki la a se bon zanmi m. Sa k pa ka vini ki anpeche. efektivman ki anpeche k pa ka vini se bon zanmi m yo mwen damou nou mwen renmen nou anpil m pa ka pa salye okay ki la an kamarad okay yo zanmi m yo mèsi pou lanmou ke n pote a Caverns ki dirije delegasyon sa a m pa ka pa salye Zanmi k sot Pòtoprens yo k pase Matisan, ke Fènando, Patris, ke Aksèn, Milyen, Klodi, Majori, Andre, e Alta, Valida, l pa nan dayè m ta fè sa, m ap chita m ap chita site tout non yo m p ap kapab, m kanpe la. M pa ka pa salye zanmi ki sòti Lewogàn, Gresye, Kafou, ki sòti Tigwav, M pa ka pa salye l. Zanmi nan Nip yo, se devwa nou, paske n dwe kanpe avè m. Zanmi k sot nan Sidès yo, m pa ka pa salye yo. M salye nou de fason spesyal, paske m gen yon kòlèg, yon frè, yon kamarad ki la. Nou ka konprann, yon kòlèg, yon frè, yon kamarad, ki se Ricard Pierre. M te rezève pou m te di nou, pakou m avèk Ricard s on bagay. Esepsyonèl. Se menm jan si Beauplan te la, li ekri m yèswa, li di m li te vle vini men li pa vle pase nan zòn danje sa yo. Beauplan se zanmi m konnen li fenyan anpil, li pè zòn sa yo. Kato, se menm bagay la, mwen menm Rika, Kato, Beauplan, se kat kavalye pòlka. Lè Rika la, li fè m plezi anpil. M renmen sa. M pa ka pa remèsye tou Amatas de fason spesyal ki rann aktivite sa fèt jan l fèt la. S on lòt frè m pa ka pa remèsye l de fason spesyal. E tout moun ki kontribiye d'une façon ou d'une autre pou pèmèt ke nou rive avèk evenman sa, mwen di yo mèsi. M pa ka pa remèsye Toumann ki se yon zanmi yon frè. e ki mete tout ponp finèb li disponib pou mwen jan m vle, fè sa m vle ladan. Mwen pa ta ka pa remèsye tout moun ki fè deplasman enpe patou, paske gen de moun ke m poko wè la a, gen dwa sòti byen lwen. Gen Senatus ki sòti jis Wanament. Ary, yon zanmi, m pa p salye Waldy paske Waldy rive an reta, Waldy Pat sousye de papa m, papa m se te bon zanmi l, men misye tale al al rive. Sa vle di misye pat gen okenn sousi pou papa m. Se yon desepsyon pou mwen menm pou jan m konnen Waldy te byen avèk papa m. M pa ka pa salye tout lòt moun ki sòti enpe patou ki fè efò sa. Mwen renmen yo. Sè Nwèl tout moun. Mwen renmen nou anpil. Anfen. M pral mennen yon lòt vi. Jou lè m t ap pale avèk Alta, Alta te di, Madam Alta, l di, lè w gen papa w ak manman w, ou t se timoun. Men lè w pèdi youn, ou kòmanse ap pran responsabilite w. Sa vle di, m pral yon lòt etap. M mande nou konkou, m mande nou kout men nou, m mande nou pou n kanpe avè m. Mèsi anpil.